M kwè nan example moun ki tap viv nan tan lontan yo e byen il ya un temwanyaj e se temwanyaj se seli de Lazare. Lazare mouri li leve selon la bible se pa pou fè diskisyon non paske gen bagay nou wè nan la bible nou kapab apiye sou yo an kelke sòt. Ebyen fò n di ke aprè Lazare gen yon lòt temwanyaj d'une fillette de 3 ans au niveau de la zone de Liancourt alors la commune de Liancourt kote ke ti pitit sa mouri yo antere l sa fè 3 jou epi gen yon gwoup misyonè ki soti nan komin Gonayiv lè yo rive yo di yo vin fon mirak epi yo ale nan lye kote yo te antere ti pitit sila anpil priyè ap fèt Epi yo gade yo wè ke se kòm yon vibrasyon ki ap fèt nan kav kote yo te antere tifi sa a, epi lè yo pete kav la, yo jwenn timoun nan vivan. Alors, elle est morte, enterrée, puis redevenue vivante, li gen yon temwanyaj pou li bay nan legliz. M panse ke Bondye fè yon chemen pou li, ebyen li menm li gen anpil bagay pou l di. Sa m ta kapab di se une fille de Dieu. Li mouri, li resisite Eske nan langaj sipèstisye a se te tou di li tou di? Antouka nou pap fè twòp kòmantè sou kesyon sila gen yon ti kal videyo m pa konnen si youtube pral bay pwoblèm pou sèkèy lan men de tout manyè n ap kite w gade ti videyo sila. Wè l pa kouche ladan l, yo ba l tout ti rad li, yo mete tout afè l ba l. Ou konprann? Wè twou a nwè kote yo kase l yo pran l lan? Bagay bay pou nèg fè vre bay moun monchè. Wè li sa e videyo twou a. Sa yon lòt sèkèy ki te nan twou a. Enben sa e kote yo te met Maselin. Ou konprann? Yon kwochi Maselin yo te mete l. Enben, yon gwoup masyonè, misyonè ki sot Gonayiv, lè Sentespri te vini yo vin la, nan pri a pri pandan de tan, zèt epi yo mande bagay, yo kase bouch kab la, yo met Ti Pitit ladan. Aktyèlman Ti Pitit la nan legliz Camino a, y ap kontinye fè priyè avèk li. Li pa ko pale non men lap pale kanmenm. Li poko pale jiska prezan non men pou moun ki pa kwè ke gen Bondye yo sa son egzanp pou nou ou konprann pou moun ki pa kwè gen Bondye sa Esè kèy la sa pase Estral komin Lyankou lokalite Estral ou tande pou moun ki konn Souveren yo tou pre kote ke le Souveren an ke ti pitit la resisite on ti la fèv li mouri avèk 3 zan yo antere l maten an epi kou li a menm nan men misyonè ap priye menm poko gen chans pou m gen imaj li. Men finalman, ti pitit sa a, m panse ke l ap rive nan yon moman kote ke y ap eksplike l tout yon seri de reyalite e l pral gen anpil bagay pou l di. Gen anpil nan nou la, m kwè nou kwè nan Bondye. Wè! Sa se kanmenm yon miracle divin. Ou konprann? Donk, m panse ke, jan m di nou an, bon, sa epate anpil moun. Gen anpil moun ki di ke, A! Nouvèl sa a ta dwe fè anpil pale nan mond lan. Èske la a tou nou ta kapab di se. Yon espwa pou Ayiti paske jan nap gade Ayiti, Ayiti son peyi k antere deja men eske. Temwanyaj sa a. Sa ki rive an se yon mannyè pou di ke tout moun kap viv fòk ou viv avèk yon espwa. Espwa ke jounen jodi a la vitalman ou kapab mouri ou antere epi. Bondye poko di dènye mo a. Ok bon brèf nou pral gade yon lòt video yon lòt video se sèl de Jimmy Cherizier alyas Barbecue li bay yon konferans pou laprès yè pou kapab anonse deblokaj Varreux men gen yon pwoblèm yon pwoblèm ke Jimmy Cherizier alyas Barbecue li denonse li denonse yon sitiyasyon ki ap evolye oubyen ki ap pase onivo de stasyon Gonayiv kisa li ye? Ebyen, daprè Jimmy Cherizier genyen 2 polisye ki yo menm a l'interieur des chars e gen moun ki avèk ti galon gaz nan men yo, polisye yo sanble pran gaz yo oubyen maltrete moun yo. Bon, antouka, eske se vrè? Eske li di sa an ou konesans de koz? Paske Jimmy Cherizier di si sa alò jan de pratik sa si lap kontinye, ebyen yo menm yo pral mete pye yo atè ankò. Sezòm la. Selon Jimmy Cherizier ki a l'interieur de char sila, se 2 nèg ki gen akwentans avèk nèg Maya, nèg Bèlè, Ti Gabriel, bon brèf, m pa kwè sitwayen an ta kapab fè yon gwo deklarasyon konsa men de tout manyè ann tande Jimmy Cherizier li menm k ap pale e ki mande otorite yo nan lapolis pou kapab panche sou kesyon sila. M ap di yon gwo bonjou avèk chak grenn moun ki pral gad videyo sa la. M pa prete anpil non. Jodi a samdi 13 novanb 2021. M fè video sa pou m fè yon denonsyasyon. Banm wè kilè li ye la. Banm gad kilè li ye. Li 7 è 38. Gon pakèt ti malere malerèz nan stasyon Gonayiv la ki ap achte ti gaz yo enpi k ap pran ti gaz. Mesye gen 2 cha blende. Nèg yo desann cha. Yo tire. Epi yo desann cha a yo tire epi yo pran gaz la. Mesye m vle nou konnen e nan matris pèp la nou sòti mesye. Mesye nou nan mitan pèp la. E n ap fè yon batay, batay n ap mennen an e pa batay kont lapolis. Batay n ap mennen an, nou menm kòm polisye nou gen pou n benefisye l yon jou. Sa vle di pa gen nèg ki gen pwoblèm avè nou. Ok, n ap fè djòb pa nou an, nou menm n ap fè travay pa nou an. E. Nou pa kap fè peyi a sa. Ok, nou pa kap fè peyi a sa. Paske sa nap fè a la ka gon gwo konsekans. Ou tande? Sa nap fè a ka gon gwo konsekans. Piga nou vin panse nou desann cha, nap bat moun la gen moun ki pral pran sa nan men nou. Pa gen moun ki pral kanpe gade l. Ok? M ap mande pou otorite yo nan Leta, melanje avèk otorite nan lapolis yo, pou yo voye je yo sou konpòtman polisye yo. Paske gen de polisye ki ap afiche seri de konpòtman ki pa gen anyen pou l wè avèk lapolis. Pa gen anyen pou l wè a lapolis. Yon polisye e polisye Bèlò ye. Yon polisye e polisye Mayò ye. Pa tann lè w nan cha. Pa vin sible enstitisyon. Enstitisyon pa gen anyen pou l wè avèk sa n ap fè la. Yon polisye se polisye k ap travay a Ti Gabriyèl ou ye, ou nan cha. Yon polisye w ap travay a Ti Gabriyèl, ou nan cha. Ou nan cha, pa vin, pa vin, pa vin, pa vin, pa vin tann e lè w nan cha. Desann, desann tann lè w an sivil, pa angaje lapolis la nan sa. Mwen menm m fè katòzan nan lapolis, m toujou di sa. Nou wè l, katòzan, m pa janm efase l. Mèni. M kite l la. M pap janm goumen anfas lapolis. Men m konnen gen polisye Rèlmay a ki nan gang. M konnen gen polisye Bèlè ki nan gang. M konnen gen polisye Site Solèy ki nan gang, k ap travay pou Ti Gabriyèl. E ke lè nou tou pwofite, lè yo mete nou nan operasyon, yo mete nou nan cha, nou tonbe ap tire kout bal nan zòn pa nou yo. Kounye a sa pou nou fè si n te gen grenn vre, se pa rete lè yo mete nou vin angaje enstitisyon. Lapolis son bagay pwòp e nou k ap fè afè pa nou. Kounye a se pa rete tann, se pa rete tann e ke lè nou nan cha e ke pou nou ap vin tire sou moun. E pa sa yo pou nou fè. Ok, retire inifòm la polis la sou nou, fè ti Gabriel ba nou zam, ou konprann mwen, retire inifòm la polis la sou nou, pran zam nou sou Bèlè, pran zam nou riyèl maya, pou nou wè si nou ka kole. A pa nan cha pou nap vini, vin pou nou profite lè la polis voye nou pou nou fè, pou nap vin fè makak, nou ka kole? Pou kisa nou pa desann? Mesye, se kontinye bat moun deyò a pou nou wè nan apre sak pral pase la talè. Nou tande? Kontinye bat moun pou nou wè. Kontinye bat moun, desann cha a nap bat moun, epi lèn fin bat malerèz yo nou pran gaz la ankò, bann vòlè. M pap pale a lapolis non. M pap, m pa, sa map di an, m pa angaje l avèk enstitisyon ki rele lapolis la ke m gen anpil respè. Map pale avèk polisye, ki se polisye kap travay a ti Gabriel, map pale a polisye se, ki se polisye Bèlè, map pale a polisye ki se polisye Riyèl Maya, ki pwofite lè yap travay, ki anndan cha, depi se nan zòn ki gen nèg Jenèf, yo vin fè tenten. Nou lach. Pran zam nou kounye a nou di bon san epa la polis ki voye nou pran zam nou vin goumen pou nou wè si nou ka kole. Nou tou pwofite lè nou anndan cha pou nap vin fè makak. Apa anndan cha n ka kache n ka met pye n atè met pye n atè si n kapab. Antouka otorite la polis yo pran pran pran responsablite nou otorite ki nan leta pran responsablite nou paske sa nèg yo ap fè nan stasyon Gonayiv la decha blende yo talè la sa ka dejenere. E sa sèlman map di avèk otorite nan la polis yo, mesye pran responsabilite nou vizavi de polisye ki bezwen regle afè pa yo. On nèg ou polisye, wap travay ak ti Gabriel. On nèg ou polisye, wap goumen e pou gang Bèlè, pou gang Maya, pou gang nan ki gen nan ri Ti Mas. Pran dispozisyon w kòm gang, retire inifòm la polis la sou ou, epi vin nan goumen. Pa tann se lè w anndan cha pou w ap vin fè makak. Pa angaje lòt polisye k pa nan afè w. Pa angaje enstitisyon an nan afè pa w. Paske enstitisyon an gen ase pwoblèm li deja. Gen polisye serye, gen polisye onèt. Ba yo chans yo pou yo kontinye fonksyone. Nou menm e polis yo ye, ou gen foli goumen, ou gen foli nan gang, pran responsablite w kòm gang. Ok enpou fini men pa vin foure kòw nan nan nan enstitisyon an la ap pwofite lè w anndan cha pou ap vin fè ti atak kazwèl e atak kazwèl li ye ou konnen si w pa anndan cha w pap ka desann ou konnen si w pa anndan cha w pap ka goumen antouka mesye pran responsablite nou tande gwo otorite yo pou evite pase sa kap pase la ka bay pwoblèm sa kap pase la ka bay pwoblèm wè nèg yo bat malerèz yo. Donk nèg ki gen machin, si w ap degaje w la w fè yon dil ou pran yon stòk ou mete lakay ou se konsa pou w fè l, men sinon pwoblèm, n ap toujou ap pase bò lari an pou n wè ti galon gaz atè a e lè w mande y ap di w mil goud, 250 dola, brèf. Antouka mèsi la fami, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj, mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, pi aprè qu'est-ce qu'on dit? A la prochaine!